Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Sa se bon jan pran nan cho a. Ariel pran nan cho. Eske nou konnen pa gen yon grenn moun nan la sosyete ki ta sanble ap soutni Ariel Henry. Franchman m pa ka konprann bagay sa. Koman yon pèsonalite nan tranp Ariel Henry vin dekriye an pe de tan. Non m pa ka konprann sa. Ariel Henry premye minis. Jovenel Moise mouri, genyen 2 soupson sou enplikasyon Premye Minis Ariel Henry nan lanmò Jovenel Moise. Ariel Henry kanpe rèd kou ke makak. Pandan se tan, tout lasosyete fè yon fwon komen. Jan bagay la ye la mpa kwè gon moun ki vle nan plas Ariel Henry. E pa bliye ke lè Lèzetazini ap sipòte w yap rive nan yon moman kote ke yap di w ekoute se tout moun ki leve kont ou donk nou paka fè anyen ankò nap oblije bay vag. E banm di nou yon bagay si Lèzetazini lache Ariel Henry ebyen. On lanver a obany. Ariel Henry se yon nan neg si yo lache l la li pral mache devan la jistis. Pèsòn pa di ke Ariel Henry konplis. Men genyen yon soupson de konplisite ki peze sou do Ariel li dwe al reponn kestyon. Eske nou konprann? Paske de jan arete a letranje diz tou senpleman ke ebyen eh, Badio te pale avèk Ariel. Anpil moun chita sou sa pou di ke ben ekoute Ariel dwe dedwane li de tout bagay sa yo lè li al reponn kestyon lajistis. E genyen anons manifestasyon. Manifestasyon rèd nan degonn Ariel. Paske Site Solèy pral leve, anpil lòt kote pral leve. Mezanmi gade nan kisa Ariel Henry lage tèt li. Pwoblèm wi la. M sonje lontan gon ti granmoun nan sena a si l te la li t ap di sa. Pa egzanp, si w visye w nan dwòg ou nan nenpòt malpwòpte, m pa pral kanpe pou m defann ou paske po w nwè e paske w se Ayisyen. Si endividi a ta vrèman nan yon sitiyasyon difisil, se pa sèlman pa patisipe nan gouvènman an non, se nan prizon pou l ale tou wi. Antouka mwen e sa m ap di tou wi. Paske m pa la pou m defann pèsòn, m pa la tou pou m akize pèsòn. Yon sèl enstans ki la pou kapab demele le vre di fo nan zafè sa a, li se lajistis. E m panse ke se t ap yon gwo jès si Ariel Henry te al reponn kesyon lajistis. Sou kesyon sila a, ou ta kapab detèmine si wi ou non li ta konplis nan dosye asasina Jovenel Moïse. Jodi a la a, pa bliye m anonse nou ke le 18 ap gen manifestasyon e jodi a la devan rezidans prive chèf primati lan, ebyen te genyen manifestasyon. Des gens proches du SDP yo estime ke sa ki te siyen nan akò la se pa sa. Ariel Henry blo yo. Ariel Henry bay mato. Ariel Henry bay panzou. E se nan sans sa yo menm yo reyini paske yo te panse yo t ap jwenn yon ti bagay men se se majò jon SDP ki yo menm ap byen pase. Donk yo menm yo toujou nan lari a. Nèg yo anonse peyi lòk pi rèd. Nèg yo te fè erè. M te di non sa mesye paske gen de batay n ap fè. Depi nan kòmansman n deja wè se erè total. Ebyen lapolis te oblije entèveni pou kapab lage gaz lakrimojèn pou dispèse mesye sa yo. An nou swiv kòman sa te ye. Tout, nou te mande, nou te mande bon kondisyon. Yeah, nou te mande bon kondisyon, nou te mande, nou te mande sekirite, nou te mande pou lavichè a bese. Nou te mande sekirite nan peyi a, nou te mande tout sa ki bon avèk Ariel. Men anyen pa janm mache. Kounye an la se gaz, se ekout baton, se bal a otè dòm, li voye ba nou. Men nou pa janm fè bak devan Ariel. Mèsi. Kounya n pa nan Ariel ankò paske n fin vote yon akò Ariel pran l avèk ti zanmi l Nou pa nan Ariel ankò nou menm. Jodi a la, apre plis ke 6 mwa, kote peyi a t ap travèse yon enpas ki te difisil apre lanmò prezidan Jovenel 7 jiyè, ansanm òganizasyon e pati politik nan peyi a te mete tèt yo ansanm pou yo te siyn yon akò avèk Ariel. Etandone ke Ariel Henry se te dènye ve prezidan Jovenel, Etan done nou menm nou wè pouvwa a ta pral nan lari, ansanm de òganizasyon ak pati politik yo n te siyen yon akò avèk Ariel. N te ba l yon fèy de wout kote ke nan akò sa a te gen yon ansanm de pwen kote ke Ariel te pwomèt nan akò a nou te fè avè l la pou l te dirije peyi a avèk nou. Men se pa sa ki fèt. Si mwa aprè, se zanmi Ariel, se ti zanmi l. te site nan asasina ansyen prezidan. Bon, nou menm jiska prezan, nan kesyon pouvwa yo, nou kite chak pouvwa yo jwe wòl yo. Lè n konnen jistis yon peyi sa depann dirèkteman sou pouvwa jidisyè la. Ok? Li depann dirèkteman sou pouvwa jidisyè la. Nou menm nou kite lajistis pou l fè travay li. Si Ariel konsène de sa k pase a, ke l al reponn kesyon lajistis. Men nou menm etanke. Gade pou wè n pap wè sou pakou an si lapoli ka voye lapolis vin tire gaz sou nou vin tire bal reyèl sou nou Ariel Henry tiye Jovenel vre Ariel Henry se kriminèl li ye vre paske nan pakou a la gen ti granmoun ki pran gaz se kouri n kouri avè l gen ti granmoun ki pran bal. Gen ti granmoun ki pran gaz la se kouri nou kouri avè yo si ariel ka fè sa ariel son kriminèl li ye nou di ariel henry tiye jovenel vre e apati de jodi a nou ap lanse mobilizasyon tout peyi a nan dèyè ariel henry nou pral konsilte tout baz yo fòs nou nan nòdwès tout òganizasyon yo Nan tout 6 depatman, nou pa t fè Ariel kado. Ariel pa t al nan eleksyon pou l prezidan. Ariel pa gen lejitimite. Nou menm se pèp la ki te ba li l. Apre 2 jodi, nou nan lari a. Mèt peyi a, nou pran lari a paske se nou menm ki pèp. Ariel se kriminèl. Li voye tire sou nou. Si nou siyen yon akò ansanm avè w, ou pa t ka fè l anba tab. Ki sa k te gen lan akò a? Bon, akò a te gen revandikasyon pèp la ladan l, masak Lasalin. Masak Bèlè, Masak Tokyo, men jounen jodi liberasyon prizonye politik yo. Men jodi a, se bal fè pye an mèt sou kou nou, se mouri Ariel mouri Ariel al nan lari pase yo. Nou menm, nou di, militan de baz, aprè de jodi, batay la kare. Mèsi. Li ka voye polisye tire sou nou. Jodi a e fòs Elbe k ap konnen. Men jodi a pa bliye, nou menm baz sa a, jodi a, nou menm baz sa a, jodi a, nou p ap pran presyon. E jodi a nou di konsa ke jan Ariel Henry te di, li p ap kouri pou makak la, fòs kanape vè p reveye p ap janm kouri pou madigra. Nou di laprès, polisye yo nou gen anpil sajès pou yo. Se Frantz Elbé avèk Ariel Henry voye tire sou fòs kanapevè. Jodi a, moun Matisan gen pwoblèm. Genlè genlè fòs kanapevè fin siyen akò a, li regrèt. Bon, m pa ka di m egrèt. Son konba. Ou konnen m se gran timoun jounalis. M ap batay monchè. Fò m batay. Gen akò Montana, gen akò Penn. Jodi a akò Penn fon sèl avèk akò Montana. Jodi a antanke sinyatè akò a, pase fò w konnen akò pen nan se gwo bawon phtk yo k ladann nan palman, jodi a Ariel Henry ap demsyone nan akò 11 septanm nan. Alò ou pa jwenn akò pen nan? Non! N ap kenbe akò 11 septanm nan kòm baz yo, moun Lasalin, moun Bèlè, moun Matisan, kote tout jounalis nou yo mouri. Jodi a mwen menm, si Frantz Elbe, konnen li kapab voye tire sou nou e pou la e pou e pou l pase polisye yo lòd pou yo arete bon se militan SDP m ye e pou l arete m e pa gaz pou nèg yo ban mwen e jodi a mwen menm se militan SDP sektè demokratik e popilè jodi a m siyen yon akò mwen bezwen esplikasyon kote jounalis ap mouri kote militan ap mouri Jodi a kote yap asasine moun matisan jodi a polisye paka ale enben jodi a nou la a de bra nou le mond antye gade pou nou wè yon ekip malfektè yon ekip mafya ki pa nan po travay popilasyon an jodi a yo vin ba nou gaz. Antouka Ariel m pap baw manti mwen m pa swete nan plas ou e anpil lòt moun pa swete nan plas ou paske. M renmen viv, m renmen lè m ap mache nan lari, pèsòn moun pa gade m, pèsòn moun pa di men vòlè a, men papa chat la, pèsòn moun pa antre nan pèsonalite m paske m renmen fè sa anpil. E se sa k fè, gen yon seri de bagay mwen evite antre ladan yo. Paske isit lè nèg ap fè politik, politik se kestyon manjadòm. E m pa vle pèsòn moun detwi m. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.